Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kaw pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon nou kontan avèk ou epi men enfòmasyon. Yo pase tout jounen an ap tire bal bal anpil kote je 9 stasyone yo ba delma lasalin blòk stasyon gonayiv tout kote sa yo anpil bal ap tire pandan tout jounen an depi dimanch genyen sa n ta kapab rele yon sòt daso ki lanse aso pou kapab montre je 9 ke lapolis chanje direksyon. Chanjman de direktè, chanjman de tir egalman. Ebyen fòn di ke bagay la te sanse vrèman konplike paske ya de blese, gen moun ki mouri, nou tap tande entèvyou Barbecue tap fè avèk Guerrier Henry pou l di ke gen yon timoun 10 an ki li menm pèdi lavi l o nivo de zòn Fort Dimanche. Ebyen fòn di ke, tande byen, wè nan zòn sa, La polis ap batay avèk nèg yo paske gen anpil blende ki yo menm estasyone lôt bò a. Lè w pran zòn Kafou Aviyasyon, je nèf. Lè w pran blòk Ri Sen Maten, je nèf pi rèd. Lè w pran blòk Lasalin Ti Jinyò, je nèf. Mikanò, Waf Jeremi, je nèf. Lè w pran alò Fò Dimanch lan tou vin gen kontwòl, nèg yo gen kontwòl zòn sa a tou. E pa twò lwen an genyen mesye Iska. ki se li menm yon gwo towo nan je nèf. Sa vle di, se yon zòn ki totalman boukle pa asosyasyon sila a. Men ekoute, ki sa mesye sa yo di, Toutotan Ariel Henry pa demisyone, pa gen yon kamyon gaz k ap soti nan zòn nan. Lapolis te vle eseye wè kòman l ta kapab leve defi a. Men ekoute, se anpe difisil. Trè trè trè difisil. Menmsi lapolis pote boure nan batay la, Yo ap tante kwense nèg yo men fòn di ke nèg yo menm tou yo gen anpil bagay nan men yo, nèg yo gen gwo bagay nan men yo anpil zam ap chante pandan tout aprèmidi an se yon bagay ki kòmanse depi 1 è paske Barbecue bay yon konferans dan la matine epi aprè sa lapolis pase a latak men fòn di ke se prèske 3 jou san repi depi dimanch maten bal ap chante lendi yo pa bay souf E puis mardi Enkor se la menm chose Se ta dir Nous sommes capables de dire, grève a commencé à partir de lundi et la police lui-même lancée à Soli à partir de dimanche. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est bataille armée ça qui va résoudre crise qui gagne dans pays pourquoi il est là? Pas sûr. Parce que, écoutez, on peut tuer barbecue, on peut tuer un autre membre du G9. Non, est ça qui passé? On a tué Manilo. Men ekoute, sa pa anpeche ke je 9 bloke. Sa vle di pa gon kamyon ki kapab sòti. M pa vle pran pozisyon pou ankenn moun. Men se pou m di nou ke sa k gen la a, li depase Leta anpil. Ban m di nou yon bagay, ou konn si se sèl bandi je 9 yo ki te kontwole ti zòn sa yo, m panse lapolis t ap fon jan l mete nèg yo nan Ola epi nèg yo pa t ap ka sòti, yo t ap jere kesyon an. Mais quand vous avez affaire avec des bandits du G9, des hommes ki yo menm di w ke yo nan yon lojik revolisyon paske fò pèp la viv byen. Men, si w jere kesyon sa, ou panse w ap ka jere kesyon Ti Lapli a an menm tan? Ou panse w ap ka jere kesyon Izo a an menm tan? Eske w panse la tou w ap kapab vin rezoud kesyon Bèlè la an menm tan? Eske w ap kapab rezoud dosye lanmò Sanjou a fasil? Lè w fini, ou pral vide kò w nan anpil zòn pwovens kote ke gang yo yo menm yo pran peyi a an otaj. Donk, mwen m panse ke bagay la se pa sèlman konsa pou nou wè l. Paske jounen jodi a la a, m dakò se vre lapolis se fòs represiv la men koute, èske sangaje dan zin batay a fon tankou batay sa a Eske se pa gaspiye bal paske la polis vreman manke ekipman pou ta kapab batay avek neg yo. Anpil moun estime ke fok gen prezans yon fos etranjè. Yon fos etranjè nan peyi an pou kapab ede la polis batay. Men si se pou sak gen la, wap touye yon chef jodi a, demen se sra la menm choz paske Nèg yo pa batay pou yo kapab rive atake pwoblèm nan afon. Antouka fò n di ke moun k ap viv onivo de aviyasyon ap rele anmwe. Moun k ap viv nan zòn Dèlma 2 ap rele anmwe. Moun k ap viv nan tout lòt zòn yo ap rele anmwe men fò n di tou lapolis ap tire, bandi ap tire gen anpil koral e. Nan jou k ap vini yo, w a tande sa k te genyen. W a tande konben moun ki mouri. E moun sa yo, anpil nan yo, se kapab popilasyon sivil la. Se sa pou n konprann. Sa vle di, moun yo, nan tout fason, se yo menm ki prensipal viktim lè yon bagay konsa ap pase. Bon, m vle fè yon ti analiz sou deklarasyon Barbecue a. Babekyou, konferans pou laprès se maten, e nan kad konferans sila, li pwofite pran abò anpil nèg, m pa konnen ki te nan opozisyon ou pa, anpil nèg ki nan peyi an, anpil nèg tou ki ap kritike li. Ban m di nou yon bagay mesye, anpil nèg lè nou moute sou radyo, nou toujou ap di Babekyou bandi. Mwen menm, Babekyou se bandi l ye. Men pandan mwen klasifye Barbecue kòm bandi an, sa pa anpeche ke mwen pale ak Barbecue. Mwen ka fè entèvyou ak Barbecue. Si l fè yon bagay, m di, en en, sa pa bon Barbecue. Men banm di nou yon bagay mesye, nou moute sou radyo, nap rele Barbecue bandi, teworis, epi lè nou rele l nan telefòn, se sitwayen Barbecue. Nou mechan anpil wi. Nou mechan anpil. Nèg kap fè sa yo, Sispann. Si n rele nèg a bandi lè n nan telefòn avè l tou, trete l de bandi. M pa ka konprann, w ap rele nèg la, w ap ofri l opòtinite, lè sa w ap rele l sitwayen Barbecue, epi lè w nan radyo, w rele l chèf de band. Qu'est-ce que ça veut dire? Di mwen! M pa menm kwè sa se ta kapab yon parad politik menm. Politik pa fèt konsa. Antouka, Barbecue pale, nan anpil moun li t ap atake yo, m ta kapab di, mwen retenu Asad Volcy. Ann tande ankò kisa Barbecue di de Asad Volcy. Objektif konferans de près jodi an se pou nou pote yon demanti fòmèl ak jounal an liy Gazette Haïti ke frè nou, zanmi nou, Asad Volcy ap dirije. E n ap tou pwofite pou nou di Asad Volcy. Ke sal bezwen fè a li pap kapab. E nap tou raple bon jan relasyon ke li te genyen ak fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout. Asad eske w ka di pou peyi a ki relasyon ou te genyen ak Anri? ki te sòlda Evens Ti Kouto Bwa Lyann nan Site Solèy, ki te kondane a pèpetite pou kidnaping, ke ansyen prezidan René Préval ta pral fè gras. Eske se pa Henri sa ki te bwa dwat ou? Eske se pa Henri ki t ap mache fè kontak Ak tout baz pou ou. Eske se pa ou ki fè touye Henry nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te blo w kòb la? Assad Volcy, ann manyen dosye kidnapping ou an. Kòm mwen wè w gen foli jounalis, ou sonje ou te responsab biwo kominikasyon palè nasyonal sou prezidan Rene Preval, bon zanmi w. Lè sa a, yo te rele w Ti Chou. Ou te gen twa machin nan bakòp ou. Mario Andresol te direktè jeneral Polis Nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive, moun ki te enplike nan kidnaping lan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa a pa janm eklèsi. ka kidnapping sa ekri yon atik sou li pito paske peyi a ta renmen konnen sak te pase e map jis raple pou pèp ayisyen an se dosye sa kite mete claudy gassant Anfas Marion Andresol Si ou ta bliye sa m ap di w yo la a Sadvolcy, sonje gen yon patwon medya nan Petyon-Vil la aktyèlman ki te yon direktè dopinyon e ki toujou direktè dopinyon. Dosye w la te fè gwo bri nan emisyon li an a 2 zè de laprè midi. E patwon medya sa a, ki se direktè dopinyon an, se bon zanmi Mario Andresol. Asad Volcy, fè kòb ou jan ou ap fè l la tande, pran pòz jounalis ou. Chak premye minis ki moute fè kòb ak gazèt Haiti. Se mare yo poko mare w pou al eksplike kijan Diego Charles, jounalis Radyo Vizyon 2000, ki te redaktè an chèf gazèt Haiti te asasinen nan masak ki te fèt nan Dèlma 32. Assad Volcy, zanmi nou, frè nou, mwen rele w konsa, Paske ou se youn nan moun ki vann plis zam ak bal a Sav Volcy. Eske w pa t vann baz krache dife 2 galil pnh ak yon galil zo reken a Sav Volcy? Eske w pa t vann mwen menm Babekyou 2 AR 15? Mwen site sa yo sèlman pou jounalis ki vle verifye sa m sot di la yo. Al chache konnen ki moun ki Sandra Polemon, madanm Assad Volcy. Li te kandida pou depite Kòniyon Granbwa. Lapolis te arete l pandan eleksyon an, li t ap bay ti jenn gason zam. Li te pase ant 3 ak 6 jou nan prizon. Jodi a, mwen chwazi denonse nou paske nou fè moun serye pè rantre nan politik. Moman an rive pou se moun ki serye, onèt, kredib ki fè politik nan peyi Dayiti. Babekyou sa w di a si se vre nèg yo mechan anpil nan peyi a e m te toujou di pèsòn moun pa fè pèsòn moun konfyans nan peyi sa donk sa vle di anpil nèg lanse yo nan lojik sak pa sa men si se pa vre antouka m swete ke Assad li menm li pran radyo l gen Gazette Haïti ke li reponn Babekyou Ou ka pa santi sa wi men ou egzèse l san ke w pa rann ou kont. Pa egzanp si w fè yon bagay ki pa sa, piga yon moun kritike w. M wè se nan wout sa w ye. Fò w pa pèdi tèt ou. Paske yon lidè se yon moun ki toujou prè pou tande moun, ki prè pou tande kritik. e ki petèt pou kapab avanse jan l vle avanse an. Ban m di w yon bagay, lè yon moun di yon bagay de ou, e si w te konn fè byen pou moun sa a, m pa kwè li twòp evidan pou w di ou te konn fè tèl bagay, ou te konn fè tèl bagay pou moun nan. Nan ka a sa t vòl si a, bon, n a degaje kòz non. Ou konprann? Men, m gen enpresyon, gen bagay depi yon nèg di l de ou, menm si w te zanmi a nèg la, ou p ap fè ekonomi de pawòl pou li. sa pa twò evidan. Donk, m swete ke ou kapab konprann, epi tou lòt ti konsèy m ap pote pou ou, batay w ap mennen an, li t ap pi bon si w te mennen l de manyè diskrèt. Paske ojodwi, ou di ou p ap debloke toutotan Ariel Henry pa demisyone. Men èske vou panse, dan sèt batay, sa m pral di a gen anpil moun, ki pap dakò avèm men franchman se sa liye eske ou panse blan an ap vin konpoze avèk ou epi yap voye Ariel Henry ale epi pou kapab pèmèt ke Jimmy Cherizier se li menm komsi ki aktè prensipal nan sa kap fèt nan peyi an se komsi yo mete yon premye minis ki fè inanimite o nivo de G9 Jimmy Cherizier kom gro negosiyater, eske vous pensez que votre bataille, se kon sa, l'idou est fèt, eske vous pensez se kon sa, sa pral résidé, si j'étais à ta place, barbecue, je menerai la bataille, mais une bataille discrète, avec une idéologie collective qui